Nou kanpe pou n delibere peyi a. Pou n delibere peyi a. Pwòp Michel Martelly anba kòd. Pwòp tout asasen kriminèl bandi legal yo anba kòd. Sa pa gen lontan yon gwo batay pete nan zòn Kararan, soti nan zòn Lafito, se tout kòt sa ki anba men bandi e rezilta yo fè konnen se boujwa santi, nèg ki gen gwo kòb nan peyi a k ap mennen yon batay tèritwa nan fason pou genyen monopòl machandiz ak gaz la e se yo ki ta gen pouvwa fè sa yo vle anndan bout peyi a. Bonjou bonswa tout moun, jodi a n kontan ansanm avè w, rezo enfòmasyon Sofia TV 83, rete la ansanm avè nou, enfòmasyon ak detay yo se pou koulye a la sou chanèl pa w la. Gè ki eklate nan zòn Lafito a pa gen lòt responsabilite sou do l ke Boujwa yo, yo pale de bon san ak bidjo, e se moun sa yo ki gen kontwòl eksetera tout zòn nan sa a, e sitou pò Lafito, se nan men boujwa yo, kote yo debake zam ak dwòg, kote yo fè tout sa n konnen, e se la tou, tout lajan peyi a repoze, e ekonomi peyi a rete nan men de twa kat nèg ki kenbe l depi prè de karant a senkant lane. E pa konsekan, se bawon Vilaj de Dye a, an palan de chèf gang Izo ki deja pase plizyè moun alefinitif, yo boule kay, boule cha lapolis, mete lapolis an dewout e pèsòn moun pa kab fonksyone ni frekante wout nasyonal nimewo 1 an e ki pou lenstan rete yon prizon pou moun k ap soti nan gran Nò a, sitou nan zòn Gonayiv pou ta rantre nan kapital ayisyèn nan. Gen yon lòt kote. Poug voye yon fòs militè vin ede yo ak gang bandi vòlè kap fini ak peyi a. Anpil enfòmasyon pou jounen jodi a 14 desanm 2022, rete konekte sou paj sa a Sofia TV 83, anpil enfòmasyon anndan jounal la se pou kounya la. Enfòmasyon an rive jwenn nou e talè a kote bandi kap opere nan nivo e Kanaran e 70 ta. pran posesyon e kanaran 2 avèk kanaran 3 e pou n pa di e nan do e kasandra e sipèmache e ki pa twò lwen e wonpwen bon repo a enben e jodi a la e nou wè e bagay la pi grav e ke jamen aprè zòn e minotri e bandi sa yo yo menm yo ta masakre yo ta mete dife nan plizyè ekay e yo ta menm e rive ensandye plizyè anjen e pou n pa di e materyèl e lapolis ki tap detwi kèk kachèt e bandi enben e jodia la mesye sa yo ki montre pwisans yo e yo deside e pran e teritwa e byen ke nou konnen yap travay an komnivans avèk e bandi. 400 e mawozo yo apre mesye sa yo e yo menm fin e fè aksyon sa aswè a la e pou n pa di e nan lannwit madi 13 e desanm e 2022 a nou wè e gwo menas e ki e poze sou kèk enstitisyon anndan peyi an kote e bandi ame e ki an mod e demonstrasyon anndan peyi an e daprè sous e nou kapab e fè e konfyans ta enfòme nou e sivil ame sa yo ki anvizaje pou mete dife nan enstalasyon e moulen Dayiti epi e nan depo e 5 ki twouve l nan antre nò zòn e metwo e politèn e Pòtoprens lan. Fas avèk e sitiyasyon sa plizyè e sitwayen ta lanse e yon apèl alèd bò kote fòs e piblik yo pou kapab e pwoteje e dit e enstalasyon Sila yo e nap raple nan dat e 5 desanm e pase a nan yon nòt otorite polisyè yo e te anonse ke fòs e de lòd yo ta chase bandi ame e nan nivo e lafito e moulen dayiti e sivil ame sa yo ki ap prepare pou mete e dife nan moulen e dayiti e selon e plizyè sous enpòtan e pou fini nap raple ke nan lanwit Sèt an pou louvri 8 oktòb 2022 a kote bandi ak zam ki ta atake enstalasyon e moulen Dayiti an li te anviwon yon senkantèn endividi ki te enstale nan zòn Kabarè depi plizyè mwa bandi ame sa yo ki te vle enstale dezòmè nan antre nò zòn e metropolitèn e Pòtoprens lan, gwoup ame e Vilaj de Dye kap dirije pa Izo ensi koni e ta pwokire de e peti bato e sa nou kapab rele e vwalye a e nou koni mesye sa yo e jodi a la e se mòd operatwa yo nan rantre nò e peyi a kote gen anpil kidnaping e ki fèt pi patikilyèman direktè e paryaj pam nan mesye sa yo e te rive e kidnape nan vil an Kayè e yo toujou ap feraye byen ke e nou koni Lèzetazini e te anonse ke yo gen bato yo nan rad e Pòoprens lan e yap e kontwole e e kot yo enben e mesye e Vilaj de Dye yo ki montre pa gen anyen e kap regle ditou e jodia la nou wè yo rive e menase pou yo ta mete e dife e nan moulen e Dayiti. Gon gwo batay la Jimmy ant mesye Bidyo e mesye Bosan yo. Pa bliye non. Yo gen gwo akizasyon sou do yo. Pou mesye Bidyo yo, Jimmy, selon José Estivill, ki mande gouvènman Kanada an pou l mete non, se pou m fè, se pou m rejwenn avèk enfòmasyon Lerson bay la wi, ki mande pou mete non e Edouard Baussan sou lis la, ensi ke patwon Valerio Carnes an, mesye René Max Auguste, Sa medam se yap goumen ant yo menm la. Wi yap goumen ant yo menm. Kounya lè nou tande zòn sa yo atake, zòn nou tande Anderson ap pale la yo, lè nou tande yo atake konsa, nèg bgy yo poze tèt yo kesyon, kòman fè nèg izo yo, yo kite on pò ki tou pre yo a Jimmy, ki gen tout sa yo ka jwenn ladan, yo kitel yale nan pò bgy a, e tout sa yo ka jwenn nan pò bgy a, e yap jwenn li nan pò Boston. Men pa bliye, Bon san, se youn nan nèg li tou pre nèg yo atè a e l kontwole sak anba sitou nèg sitou yon pati nan je nèf e poukòpa yon pati nan je pèp. La ankò bon san se pa kounya non Edouard bon san ap site nan bagay louch men mesye Bidyo di Koman fè non Bosan pa nan lis Kanada ap sanksyone a? Pabliye Bosan fè pati e konsèy uni ban ki gen andan peyi a e lè w di Bosan ou di sa l vle di a. Kounye a mesye pa bliye non Jimmy e sa fè mwen mwen di nèg ou wè paske ensekite yo gen la e zòn Zòn E Kanaran, zòn anba yo, se yon bagay ki pwograme. Lè nèg la di l ap moule, l ap detwi moulin Dayiti, se yon fason pou yo detwi kesyon pwodiksyon nasyonal. Lè m di tout sa ki gen rapò avèk Ayiti nou konn pwodui, se yon fason pou yo redui nou nèt, pou yo elimine tout sa nou kapab pwodui anndan peyi a. Kounye a, vin tande mesye nèg ki gen kòb yo di mi, yo fè ave yo, O wi, yo pral sipòte tout akò k genyen e yo menm y ap bay aval pa yo nan tout akò k genyen. Nou p ap bliye Reginald Boulos sou Prezidan Joseph Michel Martelly. Reginald Boulos t ap apiye li menm avèk Kiko Seremi yon akò ke yo menm yo te dèyè l e se yo menm ki te pral benefisye akò a ankò lè yo te mete EPM K. Plim, anpalan de Evans Paul, kòm Premye Minis. Lè nèg sa yo vini, yo di yo menm yo pwal mete e yo e dayè tout dakò. Eske men eske yo pa gon premye minis nan pòch yo deja? Eske yo pa gon gouvènman deja? Eske yo menm yo pa gen de moun ap soutni la? Paske fò nou trè pridan avèk mesye yo lè yo di yo pral sipòte akò. Paske sou Joseph Michel Martelly, Boulos te sipòte yon akò li menm avèk Kiko Sen Remi. Epi se yo menm ki te pral mete moun pa yo. Lò nèg sa yo di w yo ap sipòte tèl akò e yo menm yo pare pou peyi a mache, ou mèt konnen yo gen moun yo la deja, se jis aplike ap aplike li pou yo retounen met peyi a nan sa l te a. Sa vle di, sa w wè ki genyen Mak e Kanaran, sa w wè ki genyen bò. e monnen Dayiti a. Detwi monnen Dayiti, se kòmanse detwi tout sa Ayiti kapab pwodwi. M panse ke se yon plan makab, mesye, nèg ki gen kòb yo, men nou wè nèg bidyo yo di mi gen gwo batay ant nèg ki gen kòb yo anndan peyi a, paske nou wè batay la se ant bidyo e bosan, se pa konn nan batay sa la, e nou pa janm bliye kote bosan avèk rejinal boulos yo te mete avèk kiko seremi, yo met kòb atè. Pou moun te kapab al nan manifestasyon pou te jete Leon Salvador Lamothe paske Lamothe te bay anpil privilèj avèk Bidjo sa te fè nèg Bosan yo tire pye jiskaprezan e lèt nèg yo te ekri a pou yo mete yo sispann divizyon an divizyon an poko fini se kounya gen bouch louvri ant Bidjo e Bosan e sa lakoz tou e zòn Kanaran Kabarè Smat la, moun ap mouri, bandi ap anvayi, e nou menm tande yo kapab menm e met dife nan moulen Dayiti. Met dife nan moulen Dayiti vle di kisa? Se fè Ayiti sispann nan kesyon pwodiksyon ke y ap fè a an desann. E Kanada, peyi Kanada di yo konstate echèk yo pandan 30 an dan peyi a. E echèk yo pa sèlman echèk pa yo, echèk Nasyonzini. Paske pa bliye, e m te toujou di nou sa la, E nou pa gen pwoblèm avèk fòs entèvansyon e militè etranje andan peyi a. Men, pwoblèm ki pase a, yo abitye met pye yo la deja, men ou pa wè sa yo regle, e lè yo ale, nou wè konsekans lan vin pi grav. E yo menm tou, se konnen yo konnen kisa yo fè andan peyi a, se konnen yo konnen kòman a chak fwa yo met pye yo la andan peyi a, kòman yo kite peyi a. 30 ans d'echec men kounya sèl problèm mwen genyen se sanksyon yap pran kont moun ki swadizan ap finanse gang andan peyi a men pou kiyès yo tap travay paske sam bezwen konnen lè ou pran sanksyon kont bidyo ann gade nasyonalite bidyo ann gade nasyonalite Majorite nèg yo pran seksyon kont yo, pi fò gen nasyonalite swa amerikèn oubyen kanadyèn. Kounye a, lè lè nou pran seksyon kont yo, pou kiyès yo t ap travay? Bon, se pou nou, jan m te toujou di a, yo t ap travay. E se nou menm ki ba yo pèmisyon. Men malerezman, antanke apatrid, antanke nèg ki pa ayisyen, yo antre nan jwèt e nan jwèt e nan jwèt la ansanm avèk nou. Enben, jodi a. Kòm konsekans, yo ka peye l. Jodi a, avan nou rive jodi a la, lè nou pran peyi Kanada, mwen m dakò, mwen di wi, sanksyon yo, yo bon. Men sanksyon yo kounye a la, yo dwe gen arestasyon. Men kounye a la, lè nou gen arestasyon kounye a, nou pa kapab bliye ansanm de peyi tankou oksidanto yo menm ki patisipe nan kraze peyi a. La ankò, lè peyi Kanada a ap fè konprann yo ap pran sanksyon kont moun ki nan finanse gang anndan peyi a, men gon grenn bagay m toujou di, poukisa jodi a la sanksyon poko ale kont de seri de moun ki te nan asasine Prezidan Jovenel Moïse? Jodi a ankò, seri sanksyon yo, poukisa, nan konbyen tan? Èske se pandan dizan oubyen pandan ventan? E yo menm pale gen yon prezidan. ak yon premye minis e Jimmy yo ta sipoze sanksyone jiskaprezan yo poko menm ajoute non yo sa vle di jodia si yo poko ajoute non yo kiyès ki poko ajoute non yo kounya la sa nap reflechi kounya parapò avèk sa sanksyon yo èske yo pata dwe ale tou kont de peyi tankou Lèzetazini, ansanm Lèzameriken ki te nan asasine Prezidan Jovenel Moïse, èske sanksyon yo pa ta dwe ale tou kont de peyi tankou Sendomeng ki te bay mwayen kote pou yo pase jiskaske yo te vin antre asasine yon prezidan? Èske sanksyon yo, yo pa ta dwe ale jwenn Kolonbyen? Paske Kolonbyen yo, nou pa sèlman rete nan mèsenè yo Jimmy. Paske si n ale pi lwen, Nap wè se pa sèlman mèsenè kolonbyen, nap wè gen dè otorite kolonbyen menm ki te gen dwa nan asasine prezidan Jovenel Moïse. Jodi a sanksyon yo pa dwe fèt sèlman nan sèlman paske finanse gang, fè mèsenè antre, m ta renmen konn ki diferans ki gen paske ki sa gen yap finanse gang pou yo kraze peyi a men lè dè mèsenè rantre dè an di dè dè dizèn milyon dola ki bay oubyen pou asasine yon prezidan mwen m ta renmen konnen Ki diferans ki genyen ant nèg kap finanse gang andò peyi a avèk entènasyonal la tan sèlman ki ap ki ap bay zam e pou antre andò peyi a e tan sèlman ki bay zam tou pote vin asasine yon prezidan mwen panse sanksyon yo fòk yo ale pi ale pi lwen fòk nou wè kòman nou kapab pran dè sanksyon kont de seri de moun ki te nan antre andò peyi a vin asasine yon prezidan men fòk nou pran sanksyon tou kont e de seri de moun nan entènasyonal la Yo menm ki fè Ayiti tounen yon mache kote zam, kokayin tout bagay kapab vann andan peyi a, e Anderson. André Michel avèk Marjorie Michel, 2 pòt pawòl ofisyèl sektè e demokratik ak popilè la ki ta rankontre anbasadè e peyi Meksik an Ayiti an kote e Michel André avèk Marjorie Michel ki ta présenté, présenté comme deux porte-parole officiels secteur démocratique à populaire là, informé non communiqué et rencontre et pour journée mardi 13 décembre 2022 avec ambassadeur et pays Mexique en Haïti et Daniel et Kamala et selon 2 pòt pawol e sektè e demokratik yo kowoperasyon Meksik Ayiti an e sou sitiyasyon Ayisyen ap viv nan peyi e Meksik kote plis pase e gen e 100 mil Ayisyen e Ayisyen yo kap travèse fwontyè e Meksik pou rantre Ozetazini nesesite yon fòs entènasyonal pou kapab ede Ayiti nan lit lite kont gang epi rann e posib sikilasyon e moun avèk e byen e yon konsansis e politik batay kont e koripsyon e kontrebann trafik e zam se e ansanm e pwen sa yo ki diskite nan rankont avèk anbasadè peyi e Meksik an Ayiti an e toujou e daprè reprezantan e sektè e demokratik ak popilè yo e yo fè konnen Yo klèman e pran e pozisyon an favè e yon fòs entènasyonal pou kapab ede Ayiti fè fas avèk gang ame epi kriz imanitè yo pou e sektè e demokratik lan e sanksyon ki konstitiye yon premye pa men e yo pa e sifi e san yon fòs entènasyonal an Ayiti anyen pap ka òganize anndan peyi an pi patikilèman jout elektoral yo e ki Li e malgre efò e gouvèneman an avèk e lapolis, sekirite a ki vini e yon pwoblèm e de baz pou André Michel avèk Marjorie Michel gang yo ap kontwole e peyi an e avèk 80 di e pousan ayisyen e ki sipòte ide pou yon fòs entènasyonal yon fason e pou lite kont gang se yon e evidans pa genyen politisyen e ki vle e pran pouvwa a san menm yo pa ale nan eleksyon e se sa André Michel avèk Marjorie Michel yo menm e yo ta e e e soutyen e e soutni pou n e fini e daprè toujou e reprezantan e sektè e demokratik yo e fòs ent e etranjè lan li endispansab pou mete an plas enstitisyon demokratik yo a la e survi e peyi an epi ayisyen yo sinon se pral e kawo total k ap genyen anndan peyi an e. e se yon sibstans e pwopo ki ta etenu e bò kote e reprezantan e sektè demokratik ak popilè yo devan anbasadè e peyi e Meksik an Ayiti an enben e jodi a la a nou wè André Michel e ki e toujou vle pale e nan non e popilasyon ayisyèn nan malgre li ta oto e pwoklame tèt li kòm avoka e pèp ayisyen an e jodi a la a. Nou wè e lap regle e koze pal nap raple nou tou e sou prezidan e Jovenel Moïse André Michel se youn nan moun e ki ta deklare ke e malere avèk malerèz e pa nan fèt e nou wè se yon lòt bagay e kap fèt se rankont e sou rankont aprè li ta fin e rankontre anbasadè e peyi e sendomeng ki an Ayiti an.